Atis Izolan medam e mesye pran nan cho. Lè nou di pran nan cho, atis la mele, antrave avèk e donk e konpatriyòt ayisyen yo ki yo menm jodi a la a ki wè Izolan atis. e sou tèt cha alòske sou pouvwa prezidan Jovenel Moïse la tou jis avan e asasina prezidan Jovenel Moïse nou wè Izolan ki te kanpe an kwa pou kanaval pat fèt nan peyi a te gen ensekirite te gen dis te gen dat alòske jodi a la bagay yo pi mal ebyen Izolan sou tèt cha ap danse ap gouye enben lè anpil moun di izolan men te kwè ke ou te di sou jovenel e peyi a pa dwe gen kanaval paske gen ensekirite gen sesi gen sela enben ou pral tande rezon ki fè izolan te kanpe anfas jovenel konsa men se ta paske dimitri vob ki se ansyen patron sogener a ki te kanpe tou anfas jovenel moïse e nou konnen dimitri ak izolan don kato e youri chevri se kòkòt ak figaro Ebyen medam e mesye ou pral sezi tande aksyon izolan poze nan kanaval sa ou pral sezi tande tou kòman e busta john li menm ap kase koy je kaye izolan ki te di kanaval pap fèt sou jovenel li te menm fè twit ebyen izolan ki ta pral e lanse manifestasyon menm ti djo e bicha tout nèg sa yo kote ti djo te dil vin sipòte izolan Enben jodi a la a pou Izolan pa gen ensekirite, pou Izolan pa gen kidnapin, pou Izolan peyi a dous kon siwo, kidonk se pa Jovenel ki la se Ariel, Ariel se bon bon patnè Dimitri, se menm nèg yo, enben Izolan misye pran nan kouri la paske menm sou rezo sosyo la anpil moun ap lapide Izolan paske Izolan te di sou Jovenel pap gen kanaval, Paske peyi a gen ensekirite, peyi a gen grangou, malere pa ka sesi, malere pa ka sela, alòske jounen jodi a bagay yo pi mal e Izolan se yonn nan nèg ki te sou tèt cha la a ap gouye, ap vole, rele anmwe sou tèt cha kidonk kidnapin a goch pandan atis yo ap ponpe nan kanaval epi yon lòt bò menm bandi yo ap kidnape moun, y ap touye moun, y ap vyole moun alòske sou Jovenel Izolan te di pap gen kanaval paske peyi a pa bon. Medam e mesye nou pral envite w tande Busta John ki li menm tap korije kay Izolan nan nivo sa. Humm wa kite kòmantè w anba videyo a pou di nou e doke ki kote wap swiv videyo sa epi pataje videyo a pou moun yo tande aksyon Izolan li menm li poze sou pouvwa Ariel Henry a. Nou wè izolan izolan izolan medanm mesye se yon malfèktè k merite mouri merite pran prizon izolan se youn nan moun ki merite pran prizon e pou l ta pouri lan prizon izolan se youn nan moun ki trayi peyi an e nou konn bòs li deja bòs izolan. Al sou Google pou nou wè yon bagay. Mete Izolan Sogener. Izolan se li menm ki t ap fè piblisite pou Sogener ki di Dimitri Vorb. Se li menm ki te tèt dwat avèk Dimitri Vorb, t ap fè piblisite pou li. Se bra dwat Dimitri Vorb ke Izolan ye. An nou gade yon bagay. Mesaj Izolan. Pou jan sa ap koule, pou jan sa ap koule, ensekirite tout kote, kidnaping, moun ap mouri, timoun pa epanye, polisye ap tonbe, èske nou panse ke se yon bon moman pou n al nan fè, pou n al nan plezi? Èske nou panse se yon bon moman pou n al pran plezi? Kilè ke l te di l, Mesdames, messieurs, ça c'est isolant. Mais à 11h, 14 p.m., 1er 23 2020. 2020. Côté qui a demandé isolant pour être capable de mettre manifestation contre le président Jovenel Moïse. Côté que Sa se izolan ki te di. Polisye ap tonbe. Timoun pa ka, timoun ap tonbe. Kidnapping tout kote, pa ka gen kanaval. Pa ka gen kanaval. Izolan wi ki te di l. Medam mesye. Gade izolan jodi an. Polisye pap tonbe Jodi an. Malfèktè toujou remèt malfèktè se poutèt sa nou di ke de malfèktè fòk ou aji an malfèktè avèk malfèktè men izolan la Jodi an pa gen plis moun ki mouri sou Ariel Henry la ke prezidan Jovenel Moïse pa gen plis moun la Polisye k tonbe plis ke prezidan Jovenel Moïse sou Ariel Henry eske nou wè diferans yo frèm sèm yo lè malfèktè gen de manman k gen move trip gen de manman k pa gen bon trip pou mete de moun de vwayou ke Jean Jacques Dessalines tap koupe tèt yo sou tè dayiti gen de moun ki vann deja gen de moun. ki pa ta sipoze egziste lan mond sa ankò se de trèt yo ye se menm izolan sa prezidan jovenel moïse sou prezidan jovenel moïse tèlman yo tap maniganse kraze peyi a se menm izolan sa yo te fè arete avèk yon voum kòb ki tap soti miami avèk li e menm jan nou tande kote ke yo di nou kote ke nou tande ke yo fè w konprann an ayiti. Gen kòb ki te konn ap soti nan an Florid, 3 ka mouvman lamò prezidan Jovenel Moïse li òganize an Florid kote ke Dimitri Vorbier, kote ke Izolan te konn ap fè pasaj Ayiti dirèkteman Florid e yo kenbe l avèk gwo malèt lajan pou pote ale k ap vini. Prezidan Jovenel Moïse, sou prezidan Jovenel Moïse li arete jodi an la avèk mizè k ap fèt yo la. Eske izolan izolan jodi an la a? Jean Jacques Dessalines se pa tèt li li tap pran? Jodi an la yon trèt nasyonal men pandan pèp la menm pa wè nòmalman izolan ta sipoze lapide wi an ayiti. Avèk mikwo lan menl lan la a izolan se yon moun la a ki ta sipoze lapide wi. Jodi an, vakabon sa yo ap pran wont fè sèvi kolè. M vle ke nou konprann sa. Se yon pil sangwen, ekskize m medam mesye, se yon pil sangwen k ap pran wont fè l sèvi kolè. Se yon pil ti vòlè k ap pran wont fè l sèvi kolè pou yo vin fache aprè. Maskarad la kanpe sou prezidan Jovenel Moïse li kanpe l mete manifestasyon pou Dimitri Vorbe. Li kanpe l ap fè navèt ant Ayiti e Florid. Li kanpe l li di w jan peyi a ye la. E pa mwen menm non ki di l. E pa mwen menm non ki. Pase malfèktè, vagabon, sanzave, sansal, san benyen, rayi savon, san pran douch, fò w pale avèk yo an vagabon tou. Sa se izolan men ni. Men sangwen an. Sa se izolan. Jodi an gen de malfèktè m di w k anndan peyi an. Gen de malfèktè k anndan peyi an. Sa yo pa sipoze sou tè sou tè nasyonal la. Pou jan sa ap koule la a. Nan ensekirite. Tout kote kidnaping. Moun k ap mouri. Lan tande wi. E kiyès ki te dèyè mouvman kidnaping? Se Youri Chevry. Youri Chevry se bra dwat Izolan. Se la yo menm yo konn ap òganize yo. Kote ke Youri Chevry ye? Apre ke Prezidan Jovenel Moïse, sou Prezidan Jovenel Moïse yo mete manda pou y al arete Youri Chevry pou kidnaping. Izolan soti kote yo soti pou al pote kòb bay Youri Chevry jis kibò? Sendomeng. Malfèktè yo. Yo di a la a, Men sangwen k devan nou yo wi. Epi sa yo se moun yo ye? Jan de bagay sa yo, se de bagay ki ta sipoze lapide. M vle fè nou konprann, men mesaj izolan sou prezidan Jovenel Moïse kote yo te kanpe pou yo te fè manifestasyon kont prezidan Jovenel Moïse ki t ap travay pou pèp lan, paske papa l, Dimitri Vorb, t ap fè l fè navèt ant Ayiti e Florid pou al peye moun ann Ayiti. Men ni. Pou jan sa ap koule la a, ensekirite tout kote, kidnaping, moun ap mouri, timoun pa epanye, polisye ap tonbe, èske nou panse ke Se yon bon moman pou n al pran plezi jodi a la men ni. Yo fin manje prezidan Jovenel Moïse, kidnapping tout kote, moun ap mouri, polisye ap tonbe, timoun pa epanye, moun pa ka sòti, boum men ni. Papa lave yo fin manje prezidan. Malfèktè a. Jodi a lè m di nou edmi yo devan nou, edmi yo devan nou. Yon bon justice Fòk izolan ta pran prizon jiskaske fyèl li pete yon bon jistis Fòk izolan ta pran prizon jiskaske fyèl li pete lan prizon Li kanpe dan di devan prezidan Jovenel Moïse li pa vle anyen fèt devan prezidan Jovenel Moïse men la yo fin manje prezidan Jovenel Moïse ansanm men ni lap layitel lap vole sa vle di ou vle dim sou prezidan Jovenel Moïse bagay yo te pi di kel ye jodi an la malfèktè a pa wè Timoun yo kap ki paka al lekòl. Malfèktè a pa wè sa fè konbyen tan ke timoun yo pa menm kapab al lekòl. Timoun yo pa menm kapab manje. Peyi a vin pi chè. Peyi a vin pi di. Manman pa ka sòti. Kidnaping tout kote. Malfèktè sangwen an, li pa wè anyen. Ekskize m wi medam mesye, pase. Ekskize m wi, vomisman sa yo, ekskize m, vomisman sa yo pafwa yo ba yo pwoblèm. Kè plen sa yo bay pwoblèm pafwa. Lè w ap gade yo, se yon sèl kote ou wè, se de kote ou wè yo. Se lan prizon oubyen fyèl yo pete. Se de kote ou wè moun sa yo. Se de kote ou wè yo. Izolan sipoze fyè. Mwen mwen mwen di ou wè si Ayiti, si Ayiti, pèp ayisyen te konprann, yo ta sipoze lapide Izolan sou plas kote ke l ye a la. Nou garanti nou sa. Izolan ta sipoze lapide sou plas. Son malfekte. Yon sangwen. Vant m di gen de vant manman. Gen de timoun yap mete sou tè. Fok manman sa ta fe fos kouch pou timoun sa pa vini. Pou timoun sa pa vini. Se sa yo kap trayi nou an wi. Se ti malfèktè sa yo kap trayi nou an yo wi. Se ti malfèktè sa yo yap itilize anndan peyi a wi. Se ti malfèktè sa yo blan yo ap itilize anndan peyi an wi. Se ti malfèktè sa yo pa vle peyi a vanse a wi. Se yo menm ki kanpe wè yap fini lan dyaspora vin pale avèk nou. Epi aprè sa, wè se yo menm ki al maniganse pou pa kite okenn chanjman Ayiti a wi. E ti malfèktè sa yo, m vle ke nou konprann. M vle ke nou konprann. Jodi an, lè n ap gade sitiyasyon peyi an, pou nou di m ke se sa, se sa Izolan wè pou l vin parèt nan figi moun? Nen yon prezidan, yo kase ponyèt li, yo pete je l. M wè kòmsi gen moun ki konprann kòmsi se yon blag, se yon jwèt. Gade moun ki bò kote w la, di l pita pral pi tris. Ou wè san prezidan sa k koule a, nou gen pou n peye konsekans sa jiska la katriyèm jenerasyon. San sa k koule a. Timoun ap pran bal anndan fanm ki gwo vant fanm nan mouri timoun nan mouri pa gon gouvènman pa gen yon fòs pa gen yon kòman m te ka di sa ankò e yon otorite ki janm di sa kap fèt la l pa dwe fèt. Ou konn sak pase? Tout moun vag, tout moun ap gade. An bon wè nan gade nan gade san w pa pale, enben w pral peye kou kase a. Non peyi kote ke lè ke ou gen pwoblèm avèk on moun se ou k gen rezon. Epi lè w gade, w al nan tribinal la, w al pote plent pou Vico pa gen lajan moun sa se li k gen lajan, se li yo bay rezon. Di m sa w vle, kòm tout moun ap pale de Bondye, Bondye, Bondye men Ayisyen sa k konn Bondye a se de.